Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayo pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Yon jou apre, sityasyon an pa chanje o nivo de Martisan. Wè, Martisan, kote ke Ebyen, m ta kapab di premye desanm nan se te yon premye desanm dorè pou anpil moun ki ap pase nan zòn sa a. Pou anpil moun ki rete nan zòn ki tou pre a. Se te byen difisil. Men ekoute, byen bonè, mesye yo kontinye ap frape ankò jounen 2 desanm lan. Nou konn sa ki yon ti jan parèt paradoksal? Se pa lefèt ke nèg yo ap batay. Men gon pakèt moun ki yo menm ap tann pou sèlman gen silans epi pou yo kouri pase. Yè swa nou gen chans pase nan zòn Pòtay Leyogàn. Se pa 2 moun ki ap tann machin pou kapab rann yo nan komin Carrefour. E de menm pou Pòtoprens paske gen moun se nan santrovil y al mennen aktivite yo. Gen moun ki sòti nan santrovil. pou al mennen aktivite yo nan Kafou. Donk ou kapab imajine ki konsekans sa genyen lè mesye yo menm yo kontinye ap batay konsa. Mwen sonje sa genyen 2 mwa anviwon lè nèg yo te konn ap fè kèk kout bal, nèg yo te konn tann moun fin pase epi yo kòmanse bò zòn 6 è, 7 è de lapremidi, Men ekoute ojodwi nèg yo vle fè bagay la yon lòt fason. An plen jou batay e jan n te di l yè sa vle di batay sa nou wè se pa yon batay ki ko ap fini. Premye jwen te kòmanse jiska 30 jwen batay la te rèd men jounen jodi a la premye desanm kòmanse nou panse ap gen yon akalmi 2 desanm. Bagay la pi rèd toujou o nivo de Martissant. Pandan batay la nan Martissant konsa fò n di ke anlè a nan zòn Leclerc batay la konsantre ant mesye yo alò nèg Tibwa avèk nèg Gran Ravin. E fò n di ke lapolis ta tou fè ti lapli kado yon cha. Sa vle di gen yon cha ki ap kontwole yo maten midi e swa mwendjès. Lòbèy pete. Nou wè Ti Lapli te mete yon voice deyò pou dire que ben écoutez, Poukisa char yo toujou kanpe anfas Gran Ravin, anfas Vilaj de Dye? Epi poutan, char yo pa janm chavire kot Kris la? Bon, sa se a li menm, e se petèt li menm ki kapab gen repons sou kesyon sa a tou. Fò m di nou ke genyen yon demwazèl ki rele Wissou. Yo gen yon ti non yo ba li che ki rele Ninid. Ebyen, yo pa wè l. Li abite pa twò lwen de la komin de Lakwadèboukè. Donk, fanmi an ta mande si se kidnape yo ta kidnape l, si l ta nan baz 400 mawozo, ebyen pou ta gen yon ti pitye pou yo paske yo pa gen anyen. Yo pa gen anyen yo ka bay, donk se vrèman difisil. Yo fè yon premye kontak telefonik, ebyen pa de repons. Men petèt dan lè minit ou dan lè zè ki vyen petèt ke mesye yo kapab reponn sinon jwenn la bòn nouvèl pou dir ke bon el na pa ete kidnape men yo jwenn li kanmenm. Pandan se tan bandi antre nan kay yon ansyen majistra nan site solèy. Majistra a li menm te gentan chape poul li. Men ekoute yo ale ak madanm ni. Sa pase dan la komin de la kwa de bouke paske. Se la moun sa yo abite daprè enfòmasyon ki vin jwenn nou. E nou konnen depi yon bagay pase nan Kwadeboukè, aparaman Bawon Plenn nan ap konnen kanmenm. Se byen lanmòsonj wi paske nou wè li revandike se li menm ki Wa Plenn nan. Li revandike se li menm ki kontwole tout Plenn nan. Donk, sa vle di ke si gen yon bagay mesye sa yo kapab okouran. Genyen! Kanaran tou ki feraye. Bandi nan Kanaran atake yon veyikil ki gen yon polisye ladann ki rele Kinson. Men aparaman l sanble gen yon moun ki te avèk li nan machin sila. Nou gen yon videyo de 46 segond, nou pap ka lage l paske gen tras de san. Gen anpil enpak bal sou machin nan. Se pa yon pwoblèm, men genyen tras san sou syèj kondiktè la. Donk, e si yon moun se pwòch Kinston, ebyen li ta evidan pou ta antre an kontak pou konnen ki sa ki pase ojis. E pi bon, eske nou ta kapab mande moun yo pou ale nan Kanaran la pou kapab konnen sa ki pase a onivo de zòn sila? 2 desanm 2021. Migrasyon Repiblik Dominikèn kontinye ap depòte Ayisyen. Fò n di ke GARR kontinye resanse anpil moun imigrasyon Repiblik Dominikèn pimpe tounen pa bò isit. E le pire se ke gen anpil moun se a rad sou kò yo yo vini. Gen moun ki pa menm gen chans pran ti biten yo posede. Paske depi yo jwenn ou nan lari, yo pran ou. Yo genlè pou moun li menl bayo ti lajan me rose ap mache ak madanm li a wi me rose kanpe nan mitan machin nan wi yo genlè pou moun li yo pral ap ri me rose ap pale ak deni fou la moun la yo fèm konnen gen moun yo kraze yo la anba kouto wi. Pa konn si e vre. Red ap moun. Fòm di nou ke mwen gen anpil moun ki yo menm ap voye nouvèl ban mwen. Nouvèl kòm kwa yo gen pwoblèm ak yon moun men sa ki rive yo gen de revandikasyon. Ekoute chanèl la se pou nou. Si nou gen yon pwoblèm m pa mete mwen a dispozisyon nou kòm si pou nou fè manti sou yon moun non. Men si nou gen yon revandikasyon ki jis e ke nou fè m par de revandikasyon sila a, mwen menm mwen kapab pase l pou nou. E si nou gen pwoblèm avèk yon moun e nou chwazi petèt mete pwoblèm nan o nivo de laprès, nou ap fè l. Men ekoute moun nan tou, l ap gen dwa ak lapawòl. L ap gen yon dwa de repons. Ebyen, se nan sans sa a nou pral tande yon revandikasyon de la par de yon sitwayen. ki li menm prete yon pastè yon dèlko ki, alò yon jeneratris ki ekivo a 4 mil dola ameriken. Daprè sa li di, depi lè l fin prete pastè la dèlko a, ebyen jouk jounen jodi, pastè a pa janm vle remèt li dèlko a. L ap di nou plis. Bonswa RL prod kòman nou ye map kite vòz sa pou ou pou pase pou mwen Se konsèn nan de yon pastè ki prete yon jeneratris nan men m. Misye prete l pou yon mwa RL prod. Chak lè m mande misye jeneratris la misye di m la gen tan pa l la anpàn li pa ka ban mwen. Chak lè m mande misye jeneratris la misye di m m wè pa l la anpàn kòman m fè m ap mande l jeneratris la. Misye te prete l pou yon mwa nan men m, pa l la te anpàn pou l te ranje l. Aktyèman la jeneratris la gen 1 an 4 mwa nan men misye. Ok jene atis la gen 1 an 4 mwa nan men misye chak lèm mandel li misye ap woule misye pati pa gen moun ki ka kòmsi m ta vle di w parèt lakay li al prann talè pou al mete dosye sou do pou pou ta di ke moun nan fèmen lakou l li pat voye moun ladann tou sa pou respè m pa m pa m te ka mennen demach pou al pran dèlko m Paske m te gentan met yon avoka sou kou a, men pou de rezon m ap voye vòz sa pou pase l pou mwen, pou lemond antye tande kisa mesye sa ap fè e ki bay tèt li rele pastè ok, se pastè e Bob ok, donk si l pa deside ban m jeneratris mwen m ap vin avèk non l konplè ok, m wè pou respè toujou m pa lage senyati misye. ok m pa lage sinyati misye e lè map vin lage sinyati misye map vin ak pil lòt dosye pou m fè nou konnen pèsonaj sa kiyès moun ke l ye ok donk jenè atis mwen renmen misye m gon nèg ki te banm 4 mil dola ameriken pou jenè atis la mwen menm pèsonèlman m bezwen bay nèg la jenè atis la finalman nèg la oblije achte yon lòt jenè atis chak lè m mande misye m di misye m renmen kòb mwen kòb pou jenè atis la m bezwen vann jenè atis la paske m bezwen kòb m fonksyone m pa sòti m pa al travay misye di m ou wè pa m nan. Ou wè ee pam nan poko ranje pou wap mandem li, misye pa janm vle banm jenè atis Ariel prod. Atel pwen mwen di misye si se renmen w renmen l ou pa vle banm mwen kòm jenè yon jenè atis tou nèf li ye, mwen di misye ebyen pa gen pwoblèm ou mèt kenbe l, paw la anpàn, paw la pi piti pase pam nan, pam nan pi gwo pase paw la, ou mèt banm mwen 3500 dola. Ameriken pou Delco a avèk Polak ki an pàn nan, ma fè ranje paske e pa la e motè a ki kraze, li gen pwoblèm, motè a kraze nèt. Mwen di misye map rann. Finalman mwen di misye ou mèt banm 3000 dola. Lè m wè misye ap pede woule m, ou konn sa misye di m? Misye di m konsa, pa m nan pi siperyè pase pa w la, m pa ka ba ou l e pou 3000 dola ni m pap m pap ka vann ou pam m pap ka fè depoukantay sa avèw paske pam nan pi siperyè m bon m di bon si ou konnen paw la pi siperyè pase pa pam nan poukisa ou pa remèt mwen pam nan ou ranje paw la misye te mandem on mwa mwad e sektanm nan li te dim le 7 lap banm jeneratris la men aktyèlman la nou nan mwad e nou nan fen Novanm pral pran desanm sa vle di ke si misye pa banm ene atris la Erl prod map vin avèk yon lòt vòz e map di w ki fonksyon misye ap fè lòt bò a pou l voye ap fè konntenè voye vini kòman l fè yo ok paske nèg sa yo gen kòn yo gen ofelina tou sa e map ba w plis detay paske m gen detay ok avèk anpil respè m poko vle site non misye konplè. Paske m sou aktyèlman map mande map rele misye pou l ban m kidne atris mwen, li pa ban mwen. Li gen nèg kap fonksyone avè l isi. Nèg la fè tout sa k depann de li. Li pale ak misye plizyè fwa pou misye ban m kidne atris la, li pa tande misye. Ok, li pa tande, li pa deside ban mwen l. E m te ka m te gentan reyaji deja. Men m konnen nan ki peyi map viv, m pase pa vwa legal, m fè sa a. M pa vle m te gen yon avoka sou dosye a deja jiska mentnan avoka a sou li bon mwen menm m fè sa a map voice sa m voye m voye ba ou pou pase pou mwen o mwen si misye tande l si l pa li pa chwazi ban mwen l map vin avèk yon vòlmen map di w kiyès pèsonaj sa ye e kisak fè jeneratis mwen te nan men l. Antouka Past fò m di w ke si se ta vre se pa yon bòn ide li pa nòmal men nou kite espas nou ouvè pou ou ou menm tou ou gen yon dwa de repons. pour capable déterminer le vrai du faux dans cette affaire.